Ou anraje! Ou di n ap boule peyi a pou 15 goud! Jounen jodi a m wè w konfòtab, m pa wè w ankò nan lari, m wè w kache anba yon tab, epitou w ap bwè kleren, w ap bwè wonm, w ap pran fanm, men gwosè machin ou pa janm etenn. N ap di w, wè, wè valè mò w te fè antere yo pou w t al jwenn masisi parèy ou, ou te rale w vin jwenn yo a? E nan mitan nou te vin e menm jan lè nou mawon ap bre nan gran makèt yo, nan gwo ba yo, n ap rele pèp Lasalin, Zòlè, Doktò, Solino, Matisan, Kafou, Kaboukòy, fin ba Andre Michèl k ap pale. Repons, Siwo Libanè yo, ki an? Siwo. Libanè. Libanè yo gen gwo enterè nan sa y ap fè a kont nou, kont esklav yo. Ou te tande yon siwo Libanè ki sa l di? Li di nou se lavalas sal nou ye. Li pa di e pèp nou ye non. Li di e lavalas sal nou ye. Li pral demoutre nou yon bagay. Li di nou li konnen vanipye nou ye, nou pa eklere. E nou konnen nou eklere pase blan manno yo. Nou te konn moutre yo foubi dan yo. N ap di yo. N ap di siwo libanè a, nou tèlman konnen yo kilès yo ye, yo te mete chèn nan pye n. N ap di siwo libanè a, sa l te di a, repons la pral tounen al jwenn li. Epoutan sa n ap di lapolis? Lapolis se frè nou. E nou k te rele kraze lame, ba nou lapolis. Si lapolis konnen lèzetazini ka bal djòb avi lè phtk fin ale li mèt kontinye tiye nou paske lame te konn tiye nou plis nou dechouke yo nou dechouke makout nou boule yo nou met kawotchou nan tèt yo ak kout gaz nou boule yo dènye tan apokalips la depi lapolis ap fè menm mouvman lame Nap trete yo menm sò ak yo. Bra kale. E nap di lapolis, yo pa ret anwo, anwo, anwo, nèg yo pa tap janm ba yo pase. Paske lè map gade figi lapolis yo, yo avèk yon ti chache espageti nan men yo, le maten, tou blanch. Gen de fwa madanm mwen konn koud baga sa yo ban mwen, m voye l jete. Jounen jodi a, m wè yo kankou yo gen ti bèl kay y ap trip, yo gen bèl fanm, sa vwayaje. Men n ap di yo, esklav pa janm bliye mèt li. Aristide te di nou si nou pa sove dinite nou, dinite nou ap sove kite nou. Sa vle di ou si lapolis konnen li gen yon lòt tè pou l al viv Washington li mèt kontinye tiye esklav? Li mèt mete plis bal toujou. Li mèt mande Washington voye plis bal a gaz. Paske dènye tan apokalips la e pa pou nèg yo li e pou pèp souvren an k ap soufri. Madanm nou ap kite nou pou yon kilòt. Mesye yo. Nèg yo genlè yo pa wont toujou. Nèg yo genlè pran nou kankou se senj nou ye, nou pa senj, madanm nou pa senj. Madanm nou fòl manje 3 fwa pa jou, fòl chanje kilòt 3 fwa pa jou, gen enfeksyon, fòl chanje kilòt 3 fwa pa jou. Nou menm fòl nou chanje kalson blan 3 fwa pa jou, paske se, ou konn kilès nou ye? Nou se 2 prens ki fèt la. E prens nou ye, depi son nèg ki fèt nan kapital la li rele prens. Nou dwe gen yon wa, epi tou nou menm nou prens. E prens la, fò nou manje twa fwa pa jou, fò madanm nou ap travay pou n ap travay, fò pitit nou al nan bon lekòl tou, epi tou fò yo montre pitit nou istwa peyi a, se kreyòl li ye. Paske Desalin te rekane an bèt nan dènye tan kòm pi gwo chimè nan Karayib la. E lè Desalin te rekane an chimè nan Karayib la, Lè yo fin tiye l yo fè 40 an yo pa ka site non l la nou di m konsa. Kounye a si Blandèm nan mouri la nèg yo pral menm fè 40 an pa site non l ankò? Ayibobo! Jamè! Ameriken gen yon sistèm si nou pa konnen li l ap dekontwole nou. Moun ki bon pou nou an Ameriken di l pa bon. Ki dwa Ameriken m renmen yon fanm e fanm sa m renmen pou Ameriken salòp kòm Danjwa lap vin di men fanm pou renmen an misye frekan. Ameriken paka fè chwa pou esklav ameriken grimo nou menm se nèg nwe ameriken fè 2 koudeta sou nou la depi 90 te gon nèg ki te la n te renmen li te desann manje ba nou l fè lekòl pou nou Nap di pisans makak la, pisans vòlè a, pisans kap veye kote moun met afè l pou l vin vòlò l, nap di l dènye tan apokalips la je nou kale, esklav yo wè klè, nap di ameriken chèn sa l te met nan kou nou avèk lafrans la, avèk kanada, lafrans, estazosunino, nap di l te met te sèmante chèn esklav la pap tounen la ankò. Chans pou nou! Lontan, nou te yon pèp egare. Te gen lame, li debake nan Site Solèy a yon bout baton a 1,38, li arete 20 jèn gason mareye yo, li di men vòlò. Men nou sèmante sa pa ka fèt nan kenn geto nan peyi a ankò. Yon sèl bagay n ap di tout blòdè yo, kòmanse ba nou tit, tout blòdè ki a mi depi an lontan m ap preche yo. Revolisyon fòk nou fè l. Siwo libanè yo pale, menm lè w te gen galil. Kan yo fin fè sa pou yo fè yo pral rele yo Washington pou tout nèg ka galil yo. Paske yo bezwen pou biznis yo mache. Kounya a yo fistre. Yo wè pèp solèy la ap pran lari. Sèke gon modòd ki pase. Depi pèp solèy ap pran lari gon modòd ki pase. Pap divize ankò, nou pap divize avèk nwè nou yo, nou pap divize a Galil la tou yo ba nou an. Paske sa Galil sa a pou nou jwenn wout, sa Galil sa a pou nou jwenn pou madanm nou ap dòmi nan yon bèl kabann, a Galil sa a pou nou gen yon bèl ti kay tou pou nou met madanm nou, a Galil la a fò manje twa fwa pa jou. A Galila, pou tout ti ti pitit peyi a jwenn bon lekòl kreyòl pou yo li, pou yo ka respekte manman yo ak papa yo, paske lè timoun nan fin aprann pale fransè, mwen menm ki nan kay la m pa konn pale fransè, li gade m kòm yon esklav! N ap ti nèg yo! Pitit nou e nou konstwi, lè nou k pou bay pitit nou edikasyon, nèg pa vin bay pitit nou edikasyon pou fransè, M toujou di yo sa lè ap vin pran pa vin pale ti fransè. M se dyèkò nou la bann visye. Bann salòp. Fransè a pa lang nou. Fransè pa lang nou. Fransè te fè nou fè twa kat syèk a on chèn nan pye, on chèn nan ponyèt, on chèn nan kou. Desalin rekalye nan dènye ta apokalips la. Menm jan avèk Aristid li di fòk tout esklav lib. Tout òm ete nòm. Tout gason e gason. Pa gen gason pa gen gason. Pa gen gason pa se gason. Si misye ap travay. Mwen m pap travay lap vin esplwate madanm mwen ak tout pitit mwen lap ti nèg yo sa tout òm etèn òm tout òm dwe travay tout òm dwe okipe pitit ou tout òm dwe voye pitit.